Videyo tris, videyo kè sere, videyo kap dechire tout anndan nou ke nou pote pou ou la. Gen de imaj ke nou paka montre ou sou videyo sa paske imaj yo chokan Imaj yo bay tèt fè mal imaj yo pa bon ditou medam e mesye jodi a la gen gwo masak ki fèt nan blòk petyon vil se nèg vitelòm yo se nèg izo yo kap fè dega enben jodi a la gen yon polisye ki li menm se kiki selon enfòmasyon ke nou genyen selon sa tou nou pral fè w tande Nan video sa medam e mesye ebyen neg vitelom yo asasine misye e yo brile misye nou gon video la gen kenpot 4 a 5 moun ki atè a e gen moun tou kap boule nan kamyonet ti jèn ou wè ki lote Moun sou moun, se moun nèg yo asasine. Se bagay tris kap pase an Ayiti nan moman menm nap pale avèw la la. Kidonk, peyi a livre avèk gang, peyi a livre ak nèg ame, peyi a livre. Ariel Henry ki pran desizyon l di ke l lage lame ak lapolis pou fini a bandi. Pa gen pwoblèm. Men ak kisa? Ki materyèl lame genyen konsa pou nèg al fè fas ak gang sa yo gon ekip gwo zam ke nèg nan leta ba yo nèg boujwa ba yo. Son video ki vrèman tris mèdam e mesye nou pral fò sezi tande kòman ebyen nèg yo gaspiye lavi e donk polisye sa anviwon 9 a 8 moun ankò boule pèdi lavi yo jodia la nan blòk petyonvil. Se tris. Se tris nou pa ka montre w videyo a paske videyo a chokan, videyo a chokan. Ou pa gen kè pou w gade videyo sa yo paske se pa posib. Nou pral envite w gen detay, nou pral envite w tande kòman sa te ye. Paske, paske lè w ap lanse yon SOS, ou lanse l bay moun ki responsab pou pote sekou a moun ki an danje. Bon, menm moun ki swadizan la pou ta pote sekou yo, yo menm tou y ap mande m lanse SOS pou yo. Kisa w konprann kounye a? Non reflechi. Reflechi paske lè w di m lanse yon SOS, men fò m lanse l pou moun jwenn SOS la pou fè swivi. Kiyès w ap lanse l bay? Moun ki la pou ta pote w sekou yo, yo menm tou yo an danje. Nèg yo tiye yon polisye 4 tim talè a la wi. Nèg ki leve la wi, sa di bò lakay nèg la wi yo asasinel pandan lap sot travay wi. Nèg izo mela nèg bèlè wi ki asasine polisye kiki talè a la wi pandan jounen an wi. Yo tiye misye yo boulel wi. Pou konbyen tan nou la mesye? An wap di pou la polis les fos armes d'Haiti kom si nou dakò sa a? An nou akseptel mesye? On nèg prepare wi pou n gaspiye l menm jan a Kadhafi wi. On seri de jenn gason jenn fanm peyi a envesti nan yo wi kòm si pou l gaspiye konsa epi tout moun kapab gade. Sa vle di ke m vin rann mwen kont m pral di n on bagay ki fo e si w ta wè mwen on ti kras. Bon m pa fòseman di m ap kite men m ka ralanti rezon an senp m ap pale a yon zanmi maten an k ap di m ke TT ou menm avèk Morvan nou kreye ènmi pou 3000 an misye di m pa kwè gen moun sou latè k gen ènmi pase w m di sepandan m gen anpil moun ki renmen m tou e m si w ke sa k renmen m yo plis ke sa k rayi m yo paske sa k pa vle wè m yo se paske yo santi enterè yo menase avè m se sa sèlman yo pa gen ankò. Ebyen ekoute, m reflechi, m pral di n poukisa. Pou ki enterè, kòm si m kontinye ap pran de risk. Se paske kòm sitwayen, m ta swete swadizan moun k ap dirije yo, pou yo ta ede peyi a. Paske lè m denonse gang pa egzanp, m denonse yon bandi. Men, non sèlman m fè l an tèm de prevansyon pou lapopilasyon, si yo wè entèl pou yo konn kiyès li ye, men, se ak lapolis ke m ap pale, se ak lajistis ke m ap pale. Men, se lè kounye a m gen enfòmasyon, menm polisye pa pote plent la al nan gang tou, sa w vle di m kounye a? Se lèm gen enfòmasyon, menm komisè gouvènman, menm jij kem la mal pote plent la, li nan gang tou. Kounya kisa w dim la kounya? Epi lòt bagay, gen bagay ki klè, bon m pale avè n pou n konprann. Nou gran timoun. Si nèg ki ap dirije yo pat nan gang, tande byen sa m ap di la e m kanpe dèyè l. Si nèg k ap dirije yo pat nan gang, Si minis jistis la te bon moun, si komisè gouvènman an pa t nan gang li te bon moun, si chèf polis la, si dcpj pa t nan gang yo te bon moun. Gen de emisyon mwen fin fè isi a, nèg sa yo ta sipoze rele m pou fè swivi. Paske m son sitwayen angaje, m pa pale pou tèt mwen, m ap pale pou tout yon nasyon, pou tout yon peyi. Gen de zenformasyon m fin bay. Si nèg sa yo te sou fè peyi, yo t ap kontakte m pou di m TT, ki sa w gen an plis? Ki sa n ka fè? Men son ekip valpa vòlò, yo p ap fè l. Alò vitelom kap bay problem la ou panse misye paskel li ret konsa li senp polisye pè manti gen polisye ta trake misye men pa gen lòd depi o nivo pou atake misye em di n sa plizyè fwa isi a pa gen kenn kote sou latè bandi alèz si se pa bandi kap dirije. Gen des enfòmasyon m fin bay sou peyi a mwen menm map tann ki otoritè o nivo ministè de la jistis, o nivo di parkè de pòtoprens, o nivo de la dcpj, o kontrè pafwa gen des enfòmasyon men m tante pataje avè yo, yo pa okipe m kou chen. Epi nap dim nap fè peyi, kounya m vin rann mwen kont, poukisa m oblije ap pran tout risk sa yo, kreye ènmi, kounya m tankou yon nèg ki prizonye, m pa ka soti, m pè sot al tèl kote, bagay, m pa ka pran ti, m kòmsi, m prive de libète, de vi piblik mwen, alòske m son pèsonaj piblik anpil moun ta renmen wè, ou konprann sa m di w, menm jan a. atis brezilyen an ou konprann sam diw ou ta la sou stage ou la wè moun ap vin manyenw fè ti bo pou ou fè ti touche tete m anvi wè tete komanw ye tete kounya m pè he m pè wi m pè sa vle di ke m vin rann mwen kont se lave men su atè se wòch map voye nan lanmè se wòch map voye nan lanmè paske pa gen swivi donk poukisa kounya m oblije kontinye ap kreye ènmi. Pa gen enterè. Pa gen enterè non la sosyete. Se tan pèdi, se lave men su atè, se kontinye mete vi m nan sitiyasyon konplike, kounya m vin gon vi kache, alòske m son pèsonaj piblik, kounya m pa gen vi piblik, poukisa? Pon koz ki koz Haiti menm ayisyen sa yo kap konekte ak izo kap abòne ak izo hein menm moun sa yo map defann nan wi menm moun sa yo wi kap fè pwomosyon pou chèf gang menm moun sa yo wi kap joure pou poul boukannen ou konprann yo di w se egri ou egri depi w denonse gang isi nèg di w konsa oh wap detwi ti jèn E ben ok, kounye a m vin rann mwen kont, m pa gen enterè m kontinye ap detui. Poukisa m ap detui ti jèn? Bon pa gen volonte. Pa gen volonte. Sèl grenn nèg Ayiti aktyèlman, depi ou ba yon enfòmasyon, ou te fè suivi l, rele Muscadin. Se TT ki di sa. Gon sèl otorite an Ayiti. Depi ou bay, m ap pale w de otorite ki nan wo nivo. Gen kèk bon polisye, gen des enfòmasyon pataje avè yo, yo fè swivi. M ap pale w de nèg ki kòmsi responsab la. Sèlman Jean Ernest Muscadin, le commissaire du gouvernement de Miragwàn, sèl grenn nèg depi l gen enfòmasyon l ap fè swivi. Li rele Muscadin. Pa gen moun ankò. Se TT k di w sa. Kèlkeswa enfòmasyon w bay Muscadin, Depi enfòmasyon an verifye l trete ou mete ou bal bon detay lap lap rive sou sa sa w di la sèl Muscadin pa gen kò se yon ekip valpa kap manje lajan peyi a yo pa itil peyi a anyen epi sosyete a kanpe ap gade yon jou na konprann epi se mwen k pa bon an e mwen nèg ap atake se mwen menm wi. Popilasyon an pè nou pa la tou poun bay de kriminèl lide kijan pou yo ka detwi nasyon an pi byen Okontrè nou ta byen renmen lè n vin la se bon nouvèl pou n ta anonse, tankou Ayiti kalifye, jan ti medam yo kalifye la, pou y al jwe koup di mond, tankou tèl ekip nou genyen baskètbòl, bezbòl, e nou genyen maraton nou ap ranpòte laviktwa ladan yo, atis nou yo ap byen jwe, nou fè tèl dekouvèt nan domèn syantifik, agrikilti nou ap byen mache, ekonomi nou pote l byen, ebyen nou pa rete anyen pou n rive tòp pou tòp ak Repiblik Dominikèn. Ebyen se jan de nouvèl sa yo n ta renmen anonse. Nou tris chak fwa pou nou wè n parèt pou se jan de bagay sa yo n ap pale. Don nou menm nou pa bay nouvèl yo pou n fè moun pè paske gen de moun ki vle tout moun pè paske gen yon politik tou pou fè tout moun pè tout moun tranble. Pou tout moun antre nan kokiy yo mete ke anba vant yo al kouche anba kabann pou kite gang fè sa yo pi pito nan peyi a. E nou menm tou nou pa la pou n bay gang ankenn lide. Nou pa la pou n defann lide sa yo. Nou la pou n defann lide ki pou fè peyi n avanse. Men pou pi piti, gen 9 moun ki viktim ankò anba atak gang fè nan komin Petyonvil la jodi a. Daprè tout enfòmasyon nou gen, nou verifye plizyè fwa, se ta 9 moun ki pèdi lavi yo e nan rantre kote rele Kafou Tinèl ak Kago nan zòn wout Frè apre nèg ak zam te anvayi zòn sa a. Daprè temwanyaj plizyè sitwayen ki pale ak radyo Kiskeya ki te kouri kite kay yo e ki pale ak radyo a ak tele a, yo fè konnen nèg ak zam ki fè pati don gang yo rele Kraze Baryè, bandi Vitelòm Inosan ap dirije, ki louvri kout zam sou viktim yo. Temwen yo fè konnen bandi yo antre lakay moun, yo mete dife, yo boule byen moun yo. 2 moun ki pale ak nou regrèt malgre Yo di te gen yon cha blende lapolis ki pa t tèlman lwen, bandi yo fè tout sa yo t ap fè alèz kòmsi de ryen netè zak malonèt yo a. Zak latwoublay nan zòn Wout Frè nan komin Petyonvil la te kòmanse avanjou a bò zòn 3 zè di maten, daprè temwen nou yo ki te pale konsa nan mikwo nou, n ap tande yo, e yo di gen 4 moun ki sanble yo boule nan yon machin tou vivan, epi rès 5 kadav yo te atè a, n ap tande yo. Yè nèg yo ap simen latwoublay, nèg yo ap antre lakay moun mete dife, jiska ke nèg yo nan 5 è di maten gen yon kamyonèt kap sòti ki pral al travay, nèg yo boule kamyonèt la avèk tout moun ladann. Yo boule yon sitwayen ki trè koni nan zòn nan ki rele Herod, e gen 9 moun anviwon ki mouri nan kafou nan rantre kago a. Kafou ki relye tinèl ansanm avèk monte kago a. Sa gen 9 moun ki mouri. E bon, depi maten nou wè Gen de twa cha ki vini, ki ap eseye retabli lapè men malerezman nou wè pi fò moun yo ap kite zòn nan kanmenm paske sitiyasyon an trè grav paske bandi yo met yo atè pou de bon. Yo konn met yo atè men sa yo fè maten an la, de yèswa pou rive maten an la se yon bagay nou wè premye fwa depi lè nèg yo ap opere nan zòn nan. Se sa m te ka di pou 9 moun nan kafou a. Men m pa ka rive pi wo paske nèg yo tout 8 è, 8 è, 9 è nèg yo te atè a, bandi yo te atè a. Y ap sikile avèk gwo zam yo, y ap rele moun, y ap antre lakay moun. Y ap, yo te kontinye ap fè dezòd. Men mwen menm m pa ka rive pi wo men sa mwen menm mwen viv nan kafou mwen di n ki kafou pou monte Kagou pou ale nan tinèl lan tou gen 9 moun. Sa pase nan Sikon. Jan bagay la parèt la se kòmsi lapolis la parèt enpuisan devan bandi yo. Pou le moman baz, Bandi Vitelòm nan, li ansèkle zòn nan nèt. Depi ou pran tout plèn nan, plèn Kildesak jiska ko vire ou monte Petyonvil, se bandi Vitelòm yo ki kontwole zòn sa nèt. Lè w fin pran Akademi, Akademi an, sèlman, bon m ka di nèg yo pa gen baz anndan Akademi an, men nèg yo gen baz tout ozalantou de Akademi an. Menm ke wè polisye yo la, nèg yo toujou alèz sou zòn anndan yo, y ap opere, fè tout sa yo vle. Bon, Deloje pou m deloje, m wè tout moun yo ap deloje a tou. An atandan m ap swiv toujou, men si sa ale parèt pi grav, nou ka ap swiv la nou wè bon majorite moun zòn nan ap kite zòn nan. Si n ap gade byen nou wè tout moun ap oblije e yo oblije kite l. Ou ka imajine w devan devan tout kay sa yo pou nèg yo kanpe senkè di maten, yo gen pou yo kanpe, yo fin fouye moun yo epi yo fizye yo, met dife sou yo san pa gen oken entèvansyon polisyè. Pandansetan lapolis la konnen trè byen zòn nan se yon zòn ki gen anpil bandi ladan l. A vrè di m pa vrèman konnen ki sa k pase egzakteman sof ke depi nan anvlòt in è di maten te kòmanse gen yon kèlke tire e an dezyèm pati nan blòk senk è douz epi yo kòmanse tire yo kòmanse deklanche tire e mwen te nan mwen te tou prè a epi mwen te leve mwen chita men m pa t vrèman konn sa k ap pase vrèman. Nou pa vrèman gwo destinasyon. Lè m di sa kòm si ale nan zòn sa, kite zòn sa al nan lòt zòn se ankò pi mal ou konprann sa m di w nan. N ap wè si n ka sove kèlke jou, se konsa nou oblije fè l. Wè, se se terib sa k ap pase a. E kouwè yo konn di telefòn gouvènman an pa sonnen. Paske apa kèk demonstrasyon tankou sa Ariel t al fè vandredi pase a, ou pa tande anyen. Pa genyen yon jesyon kotidyen de katastwòf sa yo, de dezas sa yo. Non sèlman ou pa wè gwo otorite yo, men ou pa wè relè yo tou. Paske nan polis lan, gen yon yerachi, genyen responsab de komisarya, de soukomisarya, e nou pa di chak jou fòk direktè polis lan ap pale, men kote relè yo? E gouvènman kote tout moun kote pòt pawòl gouvènman pa gen anyen pa gen anyen nou konnen 2 depatman patikilyèman yap detwi pou kwè li la anva kesyon gang ensekirite yo se lwès la ak latibonit 2 pi gwo depatman yo anplwaye konpayi ki nan pwodiksyon diri ti malis bandi ak zam te kidnape jedi pase nan Kwa Peris nan antre vil Gonayiv, komin Lestè, rive jwenn liberasyon yo yè apre fanmi yo te bay lajan yo pa t posede pou te pèmèt yo jwenn libète yo. An tou se 8 moun yo te kidnape ladan yo 2 medam. Men presizyon Radyo Kiskeya jwenn gen 3 nan moun sa yo ki se moun Savyen, yo lage yo yo menm san yo pa peye ranson, se apre pwòch yo te pran kontak. ak gang Savyen an, gang Savyen an ki gen ramifikasyon ak gang sa ki nan Kwa Peris lan, gang kokorat san ras lan k ap opere Lestè, yo te lage 3 nan moun sa yo san yo pa touche, e se yo menm ki te sekestre moun sa yo, e se nan raje yo te kenbe yo, pa nan kay, sa di nan seren moun yo dòmi, e nou te pale ak youn nan ansyen otaj yo ki te viktim kidnapin sa. ki pa t vle, li pa an mezi pou l bay yon entèvyou, men li te reponn kesyon nou, paske li toujou santi li pa nan sekirite, li di se lanfè yo viv, si yo te rete toujou l pa kwè li t ap la, tèlman sa yo pase, li di li te wè lanmò an fas li, yo lage yo sou yon tèt mòn, byen lwen, e nan dlo e san dlo ak manje e se la yo dòmi nan seren jan ke n te di w la e kondisyon yo te kenbe moun sa yo se kou e zannimo yo yo te pran yo e e pa menm tout zannimo hein paske gen lwa k pwoteje zannimo bandi yo ba yo anpil presyon e mande yon pil kantite lajan pou yo te kapab lage yo. N ap note sitiyasyon an degrade nèt nan depatman Latibonit lan, kote bandi achte yon seri de zòn, yon seri de lokalite lajan kontan, ladan yo tankou zòn Lestè sa a, anpil moun ap plenyen paske yo lage pou kont yo, yo wè gouvènman totalman demisyone, gouvènman defakto a, ki pa di. ni ki pa fè anyen e lapolis nan parèt trè fèb e devan bandi yo pou jan bandi yo gen gwo zam e ki ap menase tout moun plizyè fanmi ki nan plizyè komin tankou ti rivyè lyankou vèrèt elatriye oblije finalman bandone kay yo pou yo pa viktim depi kèk tan moun nan vale latibonit lan se. Kalvè yap monte, syèl yap monte pa do, yo rele anmwe yo pa kapab ankò, yap mande sekou, men pa gen ankenn moun ki vin pote yo sekou.